Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon jodia se 26 avril 2023 eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanel sila mèkredi 26 avril 2023 alò yon bigòp pou tout fanatik real yo real boule tout fich nèt m gen 7 fich m tou di nou sa real boule yo e pa dejwe m dejwe non bon eee anpil enfòmasyon mwen pote pou nou la map kòmanse par yon voice yon voice Kote ke pandan anpil bandi ap pran bwa kale nan Pòtoprens, eben, biznis lan pa twò rantab pou medam yo paske gen anpil fanm la a ki konn al jwe, ki konn al fonksyone pou nèg yo. Gen anpil nan nèg sa yo ki mouri, sa fè medam yo mal. E pandan medam yo ap pale, gon w vòys ki pati. Vòys la pati, epi vòys la pran lari. Sa w tande a la a. Tout moun okouran de sak pase a Ann tande non. Mwen bay ti mesye sa yo telman fèm mal baz telman fèm mal yo fèm mal yo fèm mal depi yè m paka manje seum depi yè m paka manje m paka bwè a no jou depi yè a joudia m pa manje se fimen sigarèt bwè koka fimen sigarèt bwè koka seum. Paske lè yo ta pral deplase a 3 zè di maten, yo konnen nou te kot chèf la, lè nou, nou te dòmi vilaj. Chèf la di yo non pa ale wi. Yo di yo non pa ale, chèf la di nou pap ka pran ti Jojo vre. Epi yo efektivman vre, yo pa tande non sè m, ke bakòp Kevens pran bal, Bouboul mouri, Lanis mouri, pi fò nèg yo nèt, nèg menm nèg ki te sot Kanaran vin nan goumen, tout mouri nèt. Nèg ou wè ki mouri nan ti bus yo e nèg ki vin bay ranfò ki soti kay ti makak tout mouri nèt tout 12 nèg yo tout mouri nèt pitit tout zam deyò ah pitit moun pa ka al nan vilaj ankò chak ap bay pwoblèm moun pa ka pase men matisan la m pa ka fè yon pòt pou m al nan vilaj pitit m al sekwe kò m. Ou wè fi sa, si l se sè m, m pa t ap fè lòt bagay pou li non. M t ap prann m t ap fè larepiblik kado l Ou konn poukisa? M pa gen pwoblèm avèk on fanm ou konn al kouche a gang Ou konn al pran plezi a gang Kòmsi Nou pa konn sa danjre anpil Nan fè gwoup nou n ap pale bagay voksal Jiskaske nan voye vòys pou vòys pran lari Nou danje anpil wi Nou konn sa On fanm konsa nou konnen l danje anpil paske Fanm sa Kap pral nan fè lòbèy Kap kouche ak tout gang sa yo Epi euh On bon maton ka tande kòmsi Ou se mennaj Fanm sa Epi sa w tande a la Yo pran w wi Kòmsi ou menm ki mennaj fanm sa konn ap pale gang mal Nan kisa w ye la Menm fanm sa ka fè pran w wi. Ou imajine, gon seri de nèg ki mouri nan nèg gang yo, lè y al gade sou telefòn, yo jwenn anpil ti dezagreman. Yo wè anpil fanm tou ki voye videyo nan inbox mesye sa yo. Ebyen medam yo wè vizaj nou tande, yo wè vizaj nou. M pa konn si lapolis sou kou, men. Se popilasyon an ki li menm te kenbe anpil nèg e yo gen kontwòl yo. Pi fò nèg ou wè ki mouri nan 4 batay la, se nèg Manno, Vilaj. Yè mwen t ap tande Tete ki di ke. Gen yon zen ki sou wout pou bouyi anba a. Li pa yon konfli jan n te ka di l la, men an kèlke sòt, se ta yon espès de jalouzi maladiv ki ap monte la antre Manno e Izo. Men la pèsòn konsène se Manno. M pa gen twòp detay sou sa ki alabaz jalouzi maladiv la. Men m ap chache gen enfòmasyon pou nou, to ou ta m ap vini avèk enfòmasyon. M ap di nou ke yon bagay ki pase, sa pase pi lwen savann pistach. E lè zak sa a fin pase, menm moun nan popilasyon an ki t ap kouri dè bandi, tande byen wi sa m pral di nou an, moun sa yo bat bravo pou jès sa a bandi yo fè. Genyen! Sa se yon Arab ki anlè a ki banm enfòmasyon sila. Paske sa lwen anpil. Ou wè zòn sa? Pou al ladan l, w ap pase nan kafou fèy. W ap vide kò savann pistach. W ap mache. W ap pran anpil ti zòn ankò. Avan ou rive nan blòk sila. Tande byen sa m ap di nou an. Gen anviwon yon dizèn dòm e plis. Ki yo menm te egare. Nan kad batay la, nou konnen se ton batay popilasyon kontre bandi. Mesye sa yo ki egare, yo anlè a. Popilasyon an ap chache yo ak manchèt. Popilasyon an preske rive sou yo. Pandan nèg sa yo, yo pral pran yo, ebyen, eh genyen, men m ap chache m pa ka konn ki moun, se swa Izo oubyen Ti Lapli. Nèg yo voye 14 manch long anlè a. Chak sòlda genyen demi kès bal. nan do yo pou al rekipere nèg sa yo. Lè sòlda yo rive, yo tire, men yo pa tire moun. Tande byen wi, nèg yo pran kontwòl sitiyasyon an, yo pran nèg yo pou y ale avèk yo. Gen anpil moun yo jwenn a manchèt, yo dezame moun yo, yo pa touye yo. Popilasyon an bat bravo, li di si nèg yo t ap touye yo, ebyen anpil moun t ap mouri anlè a paske imajine anviwon yon 4. Anviwon 14 nèg avèk gwo manch nan men yo, chak nèg prèske genyen demi kès bal nan do yo, nèg yo ap frape. Nèg yo desann ak moun yo. Kounye a la, ki sa k pase? Lè jou pa pou ou, yon nèg voye yon po patat bò tèt ou, l kase l. Tèt ou ap kase. Ou pa konprann non. Madanm ou ap jwe avè w, li ba w yon souflèt w ap mouri tèt nwè. Nèg sa yo la ki ta pral batay la, y al batay san konviksyon, Yo pa al batay a minisyon. Yo pa gen ase minisyon. A vle di, fò jou a te rive, Bòs Manno. Ou pa konprann non. Depi move jou a rive frè m nan, li pa ka pa rive. Toujou fè ti erè sa, tande mesye. Kontinye fè ti erè sa. Lè nou pral batay, mete sèlman 3 grenn bal nan zam nou. epi lè l fini, popilasyon an ap sispèk ke l fini, epi lè sa a, popilasyon an li menm li pral pase a laksyon. Tande byen, gen yon prezime bandi ak madanm ni, yo arete nan Aken. Prezime bandi sa a, tande byen wi, Jedinò Mazye, ansanm avèk madanm ni, misye gen yon bèl non wi, Jedinò. Sa vle di, si yo ta di misye, èske ou se yon vòlè, èske ou se yon bandi, misye t ap nèg bandi sinyati l. Je di non. Enben, madanm misye se Maniola Joseph. Yo arete moun sa yo nan dat mardi 25 avril 2023 nan nivo komin Akè, departeman di Sid. Je di non. Se orijinè Jeremi. Li se manm gang ki ap opere nan Fò Dimanch, nan katye Lasalin nan Pòtoprens. Yo pran nèg G9. Depi e nan zòn sa yo l sòti. Se yon G9. Nan kad odisyon li, li fè konnen li te gen yon zam kalib 12. Li te jwe wòl chèf pòs nan gang sila. Pou kouwè l ye la a, mesye sa a nan gardavi annatandan suit jidisyè yo. Si nèg a sòti nan zòn. Fò Dimanch, li soti nan la Salin, e ben son je nèf wi, paske misye pa ta kab chwazi pou l fè gang pou kont li. Li pou nan zòn sa yo. Se swa w afilye, la polis te rezèv yon ti videyo, paske lò tonbe sou yon pan konsa, Ou oblije kouri mete bagay deyò. An nou swiv. Nonba moun yo kal moun moome bon manti mnde fò dimanch pandan m fò dimanch gon ekip nèg andan chèf la kap jere zòn pandan yo dim pou m kenbe zam avè yo m di non m pap kenbe zam non paske avni m devan tèt mwen m pap kenbe zam kounya la lè yo jenem yo jenem yo dim Simba kenbe zam lan yap demarem yap bat mwen bon m di nou mèt fèm sa nou vle pase ti manzè andan m pa vle kitel pou kont m rete yo gade m gade m wè nèg yo ateri lakay la yo bat mwen yo kase tèt mwen men mayo san nan bagay sa m ap vin reflechi a sa nèg yo dim nan bon m rete apre nèg yo dim wèz evè jan depi w pa kenbe. Zam nan nan tiyo. Nan tiyo. M di bon mesye, bon m rezinye m. M rezinye m, m kenbe l. Kenbe m kenbe l, yo ban m yon 12. M pa al nan gè ak 12 la. Sèlman yo mete m yon kote sou pòs pou m jere zòn. M pa konn al deyò. M ale m rete. Pandan yo fin banm zam lan, epi m rele ti manzè m di, ou wè sa nèg yo fè la? Nèg yo pyeje ou byen yo pyeje m. Ou konn sa m ap fè? Mwen menm m pa pral di yo. M konnen si m al di yo m ap renmèt yo zam lan, y ap touye m. M ap jwe pye m, mete yo sou mwen, m ap jwe pye m. Leve m leve, m met zam lan lakay la, m ale. Apre sa, chèf mwen, m pa konn nan. M pa konn ti makak la non chèf. M pa konnen l non. Menm nan televizyon an, m pa rekonèt vizaj nèg sa non. M pa rekonèt li non, ni m pa konnen l. Si Pòtoprens m ta pral mouran, gen pyès non chèf. Enben, e nèg yo pran pyès nou an? Nèg Matisan yo. Machin nan e Matisan l t ap dòmi chèf. E paske chofè a peye. Tout kòb nou te gen ladan yo pran yo wi at menm telefòn nou te gen nan pòch mwen yo pran li e la ken machin nan anpa ni kawoutchou nou dòmi la wi lè n ale a e lan lè 8 è. Nan mwad janvye a wi chèf nan mwad janvye a wi pandan m t andan nèg yo ap ofri m bagay lè m lave pou nèg yo touye m kounya m kenbe men wè m ki vin gade m wè m pa konn fè bagay sa non. Mwen menm ki vin gade wi ki wè bagay yo pap bon pou mwen menm m depoze zam lan lakay mwen menm mwen mwen si yo. Si w pa bay verite pou yo ka libere w oubyen. Chèf men verite m baw m pa konn fè bagay sa yo zafè touye moun nan m pa konnen wi m pa konnen wi m pa konnen men pa m poko janm lonje sou yon moun pou di m pral detui vi moun. Grann mwen tou lanmou ou. Kounya la met rad sou mwen m di manman Map vini wi menm rad la yo manman di konsa lave rad sa yo non madanm m di map vini wi menm ki rad menm kite rad la menm ploye 2 grenn rad met nan valiz ti sèm nan map vini m pa prete m pral wè m pral wè Yanman m di ale non papa m di ale non m pran nimewo telefòn papa m pou m rele pou m rele papa m m fè 3 2 jou lan wout pou m rele papa m menm jou papa m. Rosemond Jean fè gwo deklarasyon yè kote ke li mande popilasyon an pou kapab kontinye batay kont bandi. Nou nan kafou nou pa vle fè pwomosyon pou gè sivil ke yap mennen nou an. Paske mwen m te prevwal m te gentan di Wout nèg yo pran an, se yon gou, se yon wout pou mennen nou nan yon gè sivil. Se yon wout pou yo mennen nou nan, nan Rwanda. Gade sa k pase Kanapevè maten an. Men si chak zòn se konsa yo kanpe, èske nou wè kote nan kisa yo mennen nou? Or, responsablite k te dwe pran onivo Leta a, yo pa pran l. Yo pa, yo refize. Ou gen bsap. Ki gon pakèt jenn gason ansyen militè ki pran fòmasyon ki Ebyen kreye yon kreye yon stack force lame bsap lapolis mete ansanm boukle pòtoprens met pòtoprens nan sa vle di nou travèse dèlma 95 M jwenn, m tonbe Dèlma 83, mwen nan men, mwen nan, mwen nan men leta. M tonbe, sa vle di, mete m nan sitiyasyon ke m pa ka aji. Met bandi yo nan sitiyasyon, o! Si se pa yo k ap fè l, si se sa k ap fèt la, se pa lapolis k ap fè l. Paske, si yon nèg ka soti, De Pòtay Leyogàn ak Alil Nanmou pou travèse tout perimèt sa alòske gen checkpoint gen sesi gen sela si w pa konplis gwen enkonpetans si w pa konplis gwen enkonpetans or se pou tèt sa maten an nou fè konferans lan pou nou mande non sèlman pote senpati nou solidarite nou a moun sa yo timoun sa yo fanm ansent sa yo granmoun sa yo k ap viktim anba. Ekip Ariel Henry yo, ekip Andre Michel yo, ekip Nenel Cassy yo, paske yo tout te di, otomatikman Jovenel ale, yo menm Jovenel pa kapab, yo menm yo kapab. Yo te di, y ap mete sekirite nan tout peyi a, tout moun wè l. Yo te di apre depa Jovenel, p ap gen kidnaping ankò, alòske, Nèg yo mete yon machin an plas pou anpeche nou moun manifeste, pou anpeche moun revandike, pandan se tan yo jwenn sipò lentènasyonal k ap akonpanye yo nan krim, nan krim imanite sa a, nan zak ke y ap antreprann nan. Se poutèt sa n mande moun Kabarè, moun Akayè, Pote sipò nou a moun sa yo kap vin jwenn nou yo. Pote soutyen nou, ba yo kabann, ba yo matla, ba yo dlo. Paske jodi a ou wè se yo, demen ou pa konn se pa ou menm. Moun ki te Turjo, Kanapevè, moun ki te nan zòn Debisi anlè, yo pat konnen jodi a yo tap nan kouri. Yo pat konnen. Lè Matisan t ap rele Akayè, t ap rele Kwadèboukè, t ap rele, yo te panse se yo sèlman. Enben jodi a fòk gon solidarite ki degaje nan mitan nou tout pou gen de kote nan kesyon brigad yo, m ap di militè yo, lè lèzansyen militè e militè nan zòn kote nou ye, si enstitisyon an li menm pa vle angaje fòmèlman, Men nan kad sa yo rele brigad de vijilans yo, ranfòse moun ki nan sou brigad yo pou pèmèt sitiyasyon pa dejenere davantaj. Paske jodi a pèsonn nan nou pa epanye. Pèsonn pa konn ki jou k ap jou. Sa sèl mwayen pou nou rete vivan, se yon mobilizasyon nou tout ansanm pou nou kapab fè yon pote boure pa rapò. a konpòteman gouvènman Ariel Henry a sa kap fèt la se pa bandi yo pou nou wè se Ariel Henry pou nou wè pase otan ke Ariel Henry la mesye ap kwè yo gen alye o pouvwa e de se fè yo konnen gouvènman ki la Frantz Elbe se alye yo pap gen enterè pou ale jouskobou avèk yo e se poutèt sa nou mande jodi a menm pou nou lanse mobilizasyon pou nou jwenn Ariel pa prale. Se nou pou met Ariel deyò. Pou Ariel deyò, fòk gon kout a kout ki fèt. Fòk nou tout mete men a tout sa n genyen pou nou kapab fè batay kont gouvènman an pou lapè, sekirite, stabilite kapab tounen nan peyi a. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la pwochèn.